Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon eske tout bagay ok depi m maten m la fò m di ke m pa menm deplase menm tèlman genyen enfòmasyon e mwen oblije fè yon maksimòm defò Menm si sa va mal de mon kote pou ke mwen kapab pote tout enfòmasyon yo ba nou. Ebyen nou gen 2 enfòmasyon nou vini avèk yo la epi aprè genyen yon pèsonalite politik ki pale. Men sa ki enpòtan se konsènan lanmò 100 jou. Sa ki enpòtan toujou se konsènan gang nan Savyen. Mwen gen detay pou lapolis e ya yn mò se rogretab. E se pati. Lapolis lanse yon gwo operasyon. Lapolis di kèlkeswa kote lanmò san jou ye l mèt antre anndan vant manman l ebyen fò l gen kontwòl li. Mwen m pap ba w manti si m te lanmò san jou m tap prefere mouri paske lanmò san jou papa pou bagay ou fè epi ou ta kite lapolis pran w vivan bon anpil moun tap ri wi la pou yo wè lapolis kap poze w kesyon hein pou w ap reponn monchè lanmò san jou m pap ba w manti mwen menm ki ta nan plas ou Ebyen M tap kite yo touye Men ekoute Gen de bagay depi w fè l Ebyen fò lajistis jije w Menm lè Gen ti defayans jidisyè nan peyi sa Men kanmenm fò w pase devan lajistis Fò tout moun wè w Pou yap kòmante sou ou Fason wap depale douvan la jistis. Fòn di ke la polis nasyonal dayiti di li menm li pap bat ba pou chèf gang 400 mawozo an ki tap fè la pli e le bo tan nan zòn kwadèboukè a. Nan kad yon operasyon li mennen se te mardi 16 out 2022 nan tomazo fòs lòd yo mete men nan kòlèt yon sèten de Joseph Vyèj alyas Tiboun. Anpil moun konnen kòm yon fanm ki gen bon jan relasyon ansanm avèk Lanmò 100 jou. Se pa relasyon amikal, se relasyon kè kontan. Ou ban mwen, m ap ba ou epi plezi total. Konpwene byen. Fi sa a ki se yon manbo, yo rele Tiboun, yo akize li poutèt li ta mete lakay li Anpil nèg lanmò san jou ki yo menm kite kwadèboukè pou kapab chape anba kontwòl fòs lòd yo. Nan kad entèvansyon lapolis genyen 2 endividi ki ta sanble je mè sa o kondisyonèl manm 400 mawozo e ki mouri nan echanj de tir avèk lapolis. Leto se resè. Kontre ki silvouplè lanmò san jou? Eske se jou kap konte pou yo pran lanmò san jou, on sè pa ankò paske a chak fwa nou fon emisyon pou n di ke bagay la vreman difisil pou lanmò san jou, yon ti tan aprè ebyen enfòmasyon tonbe kòm kwa lanmò san jou se kelken ki pa gen ankenn pwoblèm sou zo bra tèt li. Eske se sa? Antouka nap tann, se la polis ki pou detèmine pou kapab mete men nan kòlèt jenn gason nan dènye moman sa yo. Fòm di nou ke bagay la vrèman rèd pou anpil bandi nan peyi Dayiti, men sitou baz 400 Mawozo a paske nou santi gen yon sòt de demantèlman ki ap fèt sou baz sila, se sak fè w wè anpil nèg ap chache al mawon. La polis silvouplè banm yon fiksasyon! sou zòn Sodo a. Lapolis Sodo si n ap travay, travay. Si nou pap travay, ebyen fèmen komisarya a nou mèt toujou kite bandi pase. Paske gen enfòmasyon ki fè kwè ke anpil nèg nan katsa mawozo ki yo menm ap vide kò yo la nan baz savyen, pwent pasaj yo se Sodo. M ba nou enfòmasyon an, ebyen nou menm na konn sa na fè. Donk, nèg yo pase pa Titanyen, yo vide kò yo pa Sodo, epi yo pran wout Lachapèl, sa w tande a la a, departeman de l'Artibonite, sa vyen tèt dwat. Oke! Enfòmasyon pou nou lapolis, degaje nou, mesye Sodo yo, si n ka travay, travay, si pou n mande ranfò, mande ranfò, pou n kapab trake bandi. N ap tou chavire nan Savyen. Operasyon fèt, jounen jodi a la a. Byen bonè nan savya. Ebyen fòn di ke humm bagay la vrèman rèd. Gen yon ti video ki rive jwenn mwen, yon video eske se yon traktè oubyen yon lodè kote lapolis ebyen li menm lap fè koze nan baz nèg savyen yo. Ann gade ti video sa. Konprann? Nan fyèf nèg yo. Ou fin gade ti videyo a men fò n di ke daprè enfòmasyon nou genyen a dispozisyon nou, polisye yo, yo kite Savyen. Yo pran direksyon Kafou Pèy, kidonk yo fè retrè. Pa genyen ankenn nan bandi yo ki ta ni kaptire ni viktim. Okontrè. Genyen enfòmasyon ki vin jwenn nou kòm kwa chèf gang Jonas, chèf palmis la, li touye yon timoun ki rele Davidson. E poukisa li touye Davidson? Se paske li akize Davidson de Eclaireur. Sa vle di, moun ki bay antèn sou baz la. Sa fè mal. M panse ke se yon mò ki fè mal anpil. E, men foto Davidson. Davidson se yon ti jèn kap vann fresko nan zòn nan. Men kòman misye vide Davidson atè. Annie, Jonas touye Davidson paske li ta sispèk misye bay lapolis enfòmasyon. Tande banm di non lapolis. Operasyon an fèt se vre men se sur ke gen yon mò. Se bandi yo ki fè mò la. Yo touye yon ti jèn. La polis silvouplè nou pa ta ka voye plis ranfò nan blòk sila pou nou bay volim? Wi bal volim nan zòn sa non epi trake tout nèg sa yo fòm di nou ke men kòman bandi yo fonksyone e se sak fè map mande la polis pou mete yon cha kanpe sou kafou lavil paske Lè anpil la polis antre nan savyen nèg yo just pase sou do la rivyè pou yo ale nan palmis e la wi se sa yo fè donk kounya la la polis degaje non si nap sèke sèke si nap met bandi nan o mete bandi nan o epi m mande chanjman de tir tankou jan siyis konn di sa chanjman de tir. Chak grenn bal dwe pèfore vagabon. Paske nan sa nou ye la mezanmi peyi a about. Peyi a about. Gade koman yon ti jèn mouri. E map mande anpil jèn nan peyi an anpil prekosyon. Sa kapab rive yon nèg ou nan lari ou wè yon jèn kanpe l mande w ou lib. Epi lè w rive pi devan lapolis arete w ansanm avè l. Son moun ou tap bay ou lib pou l sove. Faites attention à vous. Ou menm jenn fanm ki renmen bo ti gason, nèg la ka kanpe w sou wout ou lap ba w pawòl, epi sa w tande a la lapolis pote boure, epi yo arete w tou kòm kwa ou menm ou se madan gang, epi poutan ou pat konn anyen. Se sak fè map mande nou veye sou kò nou. Depi n pa konn on moun, Pa twò danse kole avèk li nan moman sa paske atè a vrèman pyeje. Donk jan m di sa lapolis on fiksasyon dirèk sou zòn Savyen an e mete plis strateji atè paske popilasyon kapab pè kolabore avèk nou e mwen m tout sa m konnen m ap mete nou okouran. Epi yon fiksasyon dirèk. sou zòn Sodo a. Ou te gen chans tande Moise talè a la a nan kad emisyon Haïti Débat kote li tap pale de dola la ki grenpe e li te di ke li menm li te batay pou te kapab pèmèt ke goud la reprann eskanp figi l pa rapò ak dola la. Men yo te kalifye batay li a de politik. Men m gen lenpresyon ke Moise Jean Charles il a beaucoup d'ennuis. Bokou dannwi politik e se nan sans sa nou vini avèk yon deklarasyon nan kad envite se te sou radyo mega nan kad emisyon boustè avèk Romanès Samdi ebyen fòn di ke Jean Robert Bossier sanble detripe Moïse Jean Charles wi. Ann tande. Kris avril lè Ariel Henry al fè 3 zè de tan ka Moïse Jean Charles epi 3 jou aprè l al pran lapawòl pou l di l ap mande Pitt Dessalines yo leve kont gouvènman Ariel Henry si l pa fè sesi l pa fè sela. Si m t ap konprann sa w ap di la Depite Beaucé, se kòm kwa m te ka di le député Beaucé persiste et signe que Ariel Henry et Moïse Jean Charles yo gen abitid rankontre e ke Lise Quitel se ta toujou minis Moïse E sa m anvi di piske yè li gen 2 patizan k bay konferans, Muraille Jean Mito e Roudy Saint Juste ki se 2 manm Pitit Desalin, yo kwè ke se loksidan k ap entoksike nou atravè 2 lidè, atravè 2 jounalis pou di ke Kitèl se minis Moïse. Toutfwa, li pa nye ke Moïse ak Kitèl gen 2 relasyon pèsonèl, men l se pa Pitit Desalin ki nan gouvèneman. Yè ankò Muraille Jean Mito e avèk Jean Roudy Saint Juste, Yo di sa nan konferans pou laprès. Radio Mega. Eske nou pat mande koman ou di mito mito mito se sa eske nou pat mandel ki moun ki lwe kay sa ki minimum peye 5000 dola ameriken pa mwa pou moïse jean charles nan bèlvil nou pa mande nou pa pozel kesyon sa nou pa mande eske moïse jean charles son antreprenè ki kote lap travay poul lwe yon kay anndan bèlvil pou 5000 dola ameriken fò nou te mandel. Fò nou te poze l kesyon sa a. Fò nou te di li jisteman ki rapò ke l genyen avèk Miss Fidel ki te deside ba l paspò diplomatik oubyen ofisyèl pou l te ka pati a. Fò nou te poze l kesyon sa a. Donk, ekoute, André, Moïse Jean Charles, se sa m ta rele se yon trouble fête. Se yon nòm, chak fwa gon avanse k ap fèt nan peyi a pou dechouke delenkan yo, li entèveni pou l kapab deranje òganizasyon an oubyen mouvman leve kanpe ki pral fèt la. Pa egzanp, randevou Moyiz Janchal bay o Kapayisyen le 22 a, li rantre nan estrateji Moyiz Janchal jan l te fè l pou. Radyo Mega. Di a pa t ko mouri a. Nou raple nou, lè gon leve. Se egzakteman sa Moyiz Jan Chal ap fè avèk swadizan leve kanpe li di pral fè nan Okap Ayisyen. Mwen menm m ta renmen y ap tann li Pòtoprens pou l vin fè l tou. Men se ankò wòl, djòb Moyiz Jan Chal pou l deranje paske li genyen li pran yon sant Gen yon leve kanpe ki pral fèt nan peyi a kont gouvènman alyans sa a epi ki Dessalines, Inite, MTV, eksetera, phtk. Donk li pran devan, se yon fòm de sipò l ap bay Ariel Henry pou anpeche jisteman pèp la pa òganize l pou yo ranvèse bagay sa a ki retire lavi ann Ayiti. Se contre la fureur du peuple ke l ap kouri la a, se sa k fè l ap anonse mouvman deja? Radio Mega. Kòman? Eske se kont furè pèp la ke Moïse Jean Charles ap eseye echape l la ki fè ke l lanse mouvman Okap Ayisyen an? Men se egzakteman sa! Men se egzakteman sa! Li pa pral oken kote avè l ke Sorel pral fè Okap Ayisyen an. Make sa m di w la. Li pa pral oken kote avè l ankò ke sa l ap fè a. Paske yon nèg ki di w poukisa li pa sipòte Montana, se paske l te wè blan nan Montana. Alò ke nèg la li ap kolabore avèk yon gouvèneman depi yn ane, yon gouvèneman ke yon twit òganizasyon kriminèl yo rele Kò Gwoup la avèk anbasad amerikèn avèk Madan Lalime fè yon twit pou mete l, pou enstale l kòm chèf nan peyi a, li premye minis, li prezidan an kachèt alafwa. Donk se pran pitit Bondye yo pou de kana sovaj. Pa gen moun ki pa konprann sa k ap regle a. Kòman ou ta fè di m w ap sipòte yon gouvènman ke ameriken dirèkteman enstale nan peyi an, alò ke Montana se yon pwojè an konstriksyon. Ou gentan kareman di ou wè blan nan pwojè a, m p ap rantre nan pwojè blan ye. Alò ke ou antre nan yon gouvèneman ke blan enstale nan peyi a atravè yon tweet. Ban m gade avèk ou yon lòt aspè nan kesyon sa Depite Bossé. An n di tèt mwen ke Bossé, Depite Jean Robert Bossé, ou w ap fè yon analiz avè m la, 1 an sou Jovenel Moïse e ke 1 an sa pouvwa gen la a. Ban m diferans yo non, kisa k amelyore, kisa daprè ou wè k vin pi mal? Men se evidan, nou ka pa gen tan pou n fè yon envantè, men nou ka raple kèlke eleman rapidman. Se sou Ariel Henry ke yo pran komisarya Matisan an. Se sou gouvènman SDP, phtk, Piti Desalin ke yo kraze, yo pran pakè de Pòtoprens. Se sou gouvènman pitit Desalin, SDP, André Michel, Marjorie Michel, Ricard Pierre, ke yo mete dife nan pakè Kwadèboukè ki jodi a loje nan ti bout kay. Se sou Ariel Henry, André Michel, Marjorie Michel, Moïse Jean Charles ke nou genyen nivo de kidnaping nan vin pi wo ke nou pat janm konnen l pandan sèt, dis, kenz, ven dènyè zane an Ayiti. Se sou gouvènman Andre Michel sdp Majorie Michel la ke jodi a map gade yè nan Valerio Canel sou entènèt la ke goud la se 160 goud ke l ye pou yon dola ameriken. Radio Mega. Jean Roudy Saint Just Jean Roudy Saint Just ki te m fè entèvyou a Map map tou nou apèl la dakò. Dènyè zane nan peyi a plis ke 400 kadav moun ki mouri nan site solèy se sou Ariel Henry avèk pitit Dessalines André Michel nou konnen yon kantite de deplase nan peyi an e la plèn site solèy tou patou nan peyi a. Te konn gen sa yo sou jovenel wi depite te konn gen sa yo sou jovenel wi te konn gen sa yo nan masak yo gen de deplase. M ap pale de nivo yo, m ap pale de kantite yo, Romanes. Ok, ok. Nou, mwen di ke se sou gouvènman sa a nou gen pi gwo masak la wi. Nou te gen yon kantite de ti masak ki kapab adisyone sou Pitit Bondye a anvan l te mouri ki ka ban nou 400. Men sou André Michel avèk Marjorie Michel Ricard Pierre, de kou, 1, 2 kou a Site Solèy, nou gen anviwon 500 kadav. Nap masak yo pi gwo nèg. Bon banm eseye gade si m ka plis ou mwen di sa wap di la an dotre mo pou popilasyon kap konprann mwen pou piblik sib la. Sa w vle di m la se ke masak yo pi gwo nèg, masak yo pote ale plis moun sou administrasyon sa ke administrasyon Jovenel Moïse la. Men se egzakteman nou bay chif. Paske sou pitit Bondye a, masak Lasalin nan te atenn 100 kadav, anviwon 80 a 100 kadav. Men te genyen nan Kafoufèy, te genyen nan Lasalin. yo lajman depase kantite ka masak ki fèt pa kantite moun ki mouri non sou pitit Bondye a. Sou pitit Bondye a, se a longè de jounen yo t ap mouri menm jan y ap mouri jodi a a longè de jounen. E se sou pitit, e se sou André Michel ke nou genyen yon kantite de polisye ke y ap touye, boule, rache wi. Pa bliye ke se vre anvan pitit Bondye a te mouri te genyen Bicentenaire kote nou te pèdi 5 ajan nan fòs spesyalize yo men jodi an nou genyen 2 komisè de polis, nou gen 2 enspektè an divizyonè y ap kidnape, y ap boule yo, fè cho mete yo sou entènèt la. Se sou André Michel men sa pa deranje yo a yon prèv trè klè menm jan pitit Bondye a te konn fè l avan l te mouri, avan yo te asasine li. Avèk nou anliy Depite Jean Robert Bosy. Jean Roudy Saint Just bon ti tan. Ariel Henry pa fè yon twit. Donk se pou m montre ou non sèlman gen yon mepri total, non sèlman gen yon abandon, gen yon inaksyon lakay gouvènman SDP a, avèk phtk e lèzot epi ti Desalin, men gen yon mepri tou pou moun yo ki yo abandone yo nan mizè yo, nan bezwen yo. Se la a tou manje a vin pi chè tou Romanes. Pase jodi an, ti sak diri bagay ki gen 9 ma. Se près de 380 dola pou achte yon galon lwil depandra de kote ke w ye nan peyi an, si se yon moun ki gen pou travèse zòn de non dwa yo pou l peye gang pou l kapab pase avèk machandiz la. Jodi an bagay la pa gen okenn mwayen. Pou jwenn yon eleman nan peyi a, nan yon sektè done daktivite, pou di kesyon an amelyore jodi a sou gouvènman Andre Michel la. Nèg yo fè ke fè lajan. Se lajan y ap fè, paske jodi a yo negosye avèk tout delenkan ki anndan pouvwa, rès phtk a, minis dè finans, minis isi, minis lòtbò. Epi yap fè lajan. Pwoblèm peyi a pa entèrese delenkan sa yo se sak fè jisteman yo pap kite gouvènman an toutotan pèp ayisyen pa leve kanpe pou dechouke rejim phtk twazyèm vèsyon an avèk tout alye phtk yo ki rejwenn phtk nan yon moman malerezman avèk lasasina de Jovenel Moïse nou te kapab chanje peyi a totalman pou nou te sòti de orè yo mete nou an. de pozisyon sa yo mete peyi a yap imilye peyi a yap imilye ayisyen tou patou dan le mond nou te ka rezoud yon minimòm de pwoblèm ki te genyen nan peyi a alepòk ki te poze ki te mete moun nan lari pou nou mande chanjman ke nou bezwen an pou soulaje lavi moun nan peyi ayiti. Kisa k ka eksplike sa Depite Bossé puiske nan anviwon 1 an Mèt Michel e Senatè Cassy Je me rappelle au parlement, m raple m sou Dèlma, nou tout konn nan manifestasyon e ke m konn wè, m konn la tou, nou konn pale nan mikwo m. Kisa k eksplike nan mwens ke 1 an, Depite Beaucé, oubyen nan anviwon 1 an, Depite Beaucé ap mande dechouke phtk twazyèm vèsyon e ke ladan l, Radio Mega. Donk, pa gen anyen ki jistifye li. Se pa nou pa jalou yo, paske nou pa ka jalou yo, m panse nou te ka fè menm avè yo si nou te genyen elan pou nou ale piye peyi a, si nou te gen pwojè pou nou te piye peyi a. Malerezman, Avèk nou Depite Jean Robert Bossé Ou pa ka al li nan tèt yo, nan panse yo pou konnen ki moun ki ap mande chanjman veritab pou peyi a e dot k ap pran dezokazyon, dezopòtinite. pou yo al anrichi tèt yo. Donk senpleman se le fèt ke gen yon kantite de moun, sa k jistifye pozisyon mwen an, se le fèt ke nou wè l jodi an, se pa mwen sèlman, se peyi a ki wè l. Se tout peyi a, se Okay, se Jeremi, se Gonayiv, se Carrefour, se Dèlma, se Petyonvil, se Mirbalè, se tout peyi a, se depatman Nòdès, Nòdwès ki wè reyalite n ap viv jodi a. paske gon pakèt delenkan ki al alye phtk jodi a mwen tande ke moun ap di Andre Michel pa responsab sak ta pa pa gen moun ki di Andre Michel Majorie Michel responsab tout sak rive nan peyi a men yo gon grann part de responsabilite anski atrè o mentyen de sistèm phtk te konstwi.